Se son de dosye ki fon polemik. Antèman sitwayen an l ap fèt se nan dat 6 novanb k ap vini la a. Men se pa ann Ayiti. Tande byen, se pa ann Ayiti. Mwen pa menm vle site non sitwayen sa paske nèg yo tèlman sansib pou sitwayen sila a ebyen m gen enpresyon ke depi yon moun yo site non sitwayen sa nan yon emisyon ebyen youtube ou kont youtube ou Prèske efase, prèske delete, paske y ap fè kò pou y al pote plent pou ou. M tounen ankò sou ti kesyon sa a. Jounen jodi a la a, si nou wè anpil ti jèn ki avèk kamera nan men yo, anpil ti jèn ki fè efò k al nan yon lekòl jounalis ki ka kole de twa fraz ansanm, lè yo pran yon mikwo, Yo kapab gen yon kapasite, yon ekonomi de pawòl ki kapab fè 5 minit pou bay yon enfòmasyon pwi analize. Si nou wè nèg sa yo nan liy sa, fò n ta bat bravo pou yo paske s on peyi jan l pati a la m ta kapab di gen yon teyorèm ki deja defini ke depi yon ti jèn ou nan peyi sa ebyen depi w fin fè klas ou gen yon grenn kote ki pi fasil pou ale, nan gang. Si w renmen lajan, si w renmen reyisi vit, se nan gang pou w rantre. Men lè nèg a pran yon bra kamera l kenbe nan men, li gen yon paj Facebook, li gen yon paj YouTube, li ap travay, li pa depann de moun, m panse ke se yon gwo bagay. Men jounen jodi a mesye, de twa grenn nèg pa ka mete ansanm pou nou fè sa. Jacob Devarieux est mort Moi je suis fan de Kassav J'adore Kassav paske Se yon group jiskaprezan komsi ki rete nan venn mwen kap koule komsi se du sang qui coule dans mes veines Atachman m ak Kassav E o pwen ke Gen yon pakèt kesyon m konn ap mande tèt mwen pou m di mezanmi Mwen toujou ap di pou ki sa ou pa entegre l ot joun. Paske mwen ta toujou emen ke Kassav la toujou ete. Tu t'imagines, après 40 ans et plus, Kassav toujours à dépenser même énergie. Ah bon, je ne suis pas là justement pour faire éloge de Kassav, mais en quelque sorte, m'a fait une illustration de la mort de Jacob Devarieux à titre de comparaison. Li mouri. Men, menm si youtubè yo pa t egzajere pou fè gwo minyati, men m te wè anpil youtubè etranje ki t ap pale de Jacob. Jacob se youn nan moun ki te gen plis kòb nan Kasav. Yo moutre kay Jacob abite, machin li. Si e te nou menm mesye, ebyen tout chèn sa yo t ap fèmen. Èske nou pa konprann? Paske fòk nou fè diferans ant radyo, televizyon e rezo sosyo. Si yon jounalis petèt nan tranp yon moun ki nan RL prod, li kab pa deside antre nan lojik sila. Men rezo sosyo a se yon ti pe kòmsi yon kestyon pou afole. Eske nou konprann? Sa fè m mal paske m wè nèg isi bon pou yo kraze moun. Men tann dat nap met tèt nou ansanm pou nou siprime chèn izo. Izo a 71 mil abone red sou youtube. Dènyeman la mwen te gen konparezon ant atis sa ki mouri ke mwen renmen anpil lan ansanm avèk izo. M wè adwat atis la gen 61 mil abone. Agòch izo gen 71 mil abone. Si w al gade nan video atis sa fè sou. YouTube la, m gen presyon ke se rarman ou ta kapab jwenn yon video ki atenn bar de 900 k. Sa vle di 900 mil view. Poutan Izo, si w al gade nan paj Izo a, w ap wè plizyè video ki gen 1 milyon views. Nou moutre ipokrizi a twò klè. Eske nou konprann mesye? Ti jèn sa yo k ap fè efò, ki gen ti paj Facebook, paj YouTube yo, nou te ka ede yo. Ann kite koze sa. Kòm sitwayen an pap antere Ayiti, m panse ke si l t ap antere Ayiti, ebyen gen anpil jounalis ki pa t ap prale. Eske nou konprann? Kòm nou fè sa nou vle nan peyi an, kontinye. Eske n konprann? Men sèl sa m konnen mesye, gen bagay ou fè yon moun, li mèt apre dizan, kenzan, l ap jije avè w kanmenm. Brèf, sitwayen sa a ki mouri a. Gen yon mèt, e m pa konnen si yon pwofèt, m kwè misye gen yon emisyon sou Radyo Mega. Son non se Lova Tousen. A sèt an venerab. Li te fè yon prediksyon wi sou kesyon sa. Gen yon gwo etwal ki file men l wè gen yon gwo atis k ap tonbe an 2022. Men pa ke sa, paske mwen m te di nou ke an 2022 gen anpil moun k ap mouri nan fen ane a. E sa fè m di nou veye kò nou. Ou konprann? Veye kò nou. An n retounen sou prediksyon sa a venerab la te fè. Se te nan premye samdi di mwa de janvye 2022. Koute sa. Se toujou avèk menm lanmou an pou nou kòmanse ane a nan emisyon fa nou nan sou gwo radyo a, Radyo Mega. Jodi a, nou se premye samdi nan mwad janvye 2022. Nap di pèp la son ane k pap dous e nou lage pwofesi a sa pa gen 22 jou jodi a k se premye samdi 2022 gen anpil bagay ki gen pou pase nou sou gwo radyo a nap salye moun Florida, North Miami, Kanada, Lafrans, N ap salye pdg nou Alex Sainsurin, N ap salye Lamy Jòj, Onorab Jean Wil, Oditè, Oditris, Pwofesi 2022 a nan lari, li lanse. Men, o kou de sèt ane, jodi a se premye samdi. Radio Mega. Mwad janvye 2022, au cours de cette année, gon gwo etwal ki briye kap fè le gran vwayaj. E sesi se subitman. E nou pa wè kiyès men son atis. kap bay pwoblèm, kap souke mond mizikal la. Radio Mega. E lè nou ajoute pou 2022 a, 2022 a ap gen gwo bagay ladan l, ap gen yon entèvansyon militè ki gen pou fèt ladan l. 2022 sa ap gen anpil moun kap mouri. E 2022 sa, jan ou di a, les abèy safontwon, lè sèpan vyendwon, sonje sa. Sonje ane sa, chif li, se 6. M ap pase rapidman nan lòt dosye pou m pale nou de Muscadin. Bravo Muscadin! Mesye! Apa bandi yo te pè Muscadin vre mesye? Ahh mesye yo mèt voye Muscadin pòtoprens wi misye ap fon travay serye an kòmsi Muscadin sòti nan departeman dè nip se sa epi li vin pran gaz kafou. Bandi paka fè eyap li ale ak gaz li ooh Muscadin Muscadin pale apresa se kòmsi son nèg ki vini nan mitan pil bandi yo la li bat lestomak li li pran gaz li lal avèli epi anyen pa fèt ann tande. Komisè Muscadin k ap pale. Se yon plezi pou nou pou pi devan mèdam. Mèsi anpil mwen pou li mèsi. Ok se je premye kesyon nou pran nouvèl ke ou te file pòtoprens di nou non nan ki objektif. E wi nou te pòtoprens nou gen 2 gaz pou nou te al chache youn pou fondènèg youn pou okay e nou te aprann ke gaz sa yo te bay anba depi plis ke 2 semèn. Mwen antre mwen antre ak gaz yo donk gaz sa yo nou remet yo aprè pwopwetè yo ok ok e konbyen kamyon e m pa konnen si m di w m konn konbyen galon se peche sof ke se 2 tretè gaz savat sektè popilasyon moun ti gwav gran gwav lewogan kafou tout moun te wè ke miskaden komisè miskaden te espòte 2 tretè gaz ke l te antre nan filadelfi. Eske se pa yon risk ou te pran CG? Non l pa risk li pa risk se yon ayisyen. M se yon Ayisyen, m se yon komisè gouvènman, m gen aksè a tout kote nan peyi a. Ou di m se yè? Wi, se yè. Ou pa t jwenn kontrent o kou de wout? Nèg a soti, m pa t jwenn kontrent. Sof ke arive Tigwav, ti kote, tou pre mache Mango, gen 2 endividi ki te tyen aske fòk mwen vide yon filè gaz ba yo. M te di yo negatif sa pa t ka fèt. M te tenas, m te di yo negatif sa pa t ka fèt. Finalman, m te fini pa rantre ak gaz mwen. Kòman w te fè sa? Pou kont ou? Ou te eksplòte? Di nou non. E wi m te gen 2 ajan avèk mwen, m gen 2 pwòch ami polisye k avèk mwen ke m debake nou antre ak gaz la. Nan Vare oubyen Tò? Tò, Tò, Tò, egzakteman nan Tò. Men èske gen gaz la disponib nan Tò aktyèlman la? Bon, m pa konnen. M pa konnen, sof ke m konnen 2 vid lè sa yo, yo te vid e m pase avèk yo e ki pa sipèk pou pèsòn. Gen moun ki di gaz. Pat gen tripati ak komisè Muscadin e DDS la, ni pat gen, pat janm te gen altèkasyon ant polisye pa m yo e polisye DDS la. Jamè, jamè, jamè. Pat janm te gen bagay konsa, sa se bri, se rimè, se mansonj li ye. Yo fè nou te, yo fè nou konnen te gen afwontman nan zòn Aken ant komisè Muscadin, bon. Negatif, manti. Manti, pat janm te gen yon bagay konsa. Se buzz ayisyen ap fè, se moun kap pale anpil, se moun kap pale tenten ok, pat janm te gen afwontman ant komisè Muscadin e BDS, pat janm te gen afwontman e komisè Muscadin e BDS donk pakè Miragwàn travay de konsè ak BDS okay, donk BDS a konn rele moun konn rele li, yo travay de konsè donk komisè Muscadin travay de konsè avèk tout direktè lapolis nan peyi a pou kwape vagabon yo. Se gen menm bri ki tap kouri sou asasina menm komisè gouvènman an, ou pa tande bri sa yo? Sa se buzz, sa se buzz. Nèg isi pa ka asasine m. Nèg isi pa kapab. Konnen depi bonè. Ibet leve bonè, domi tande ou pa ka fè m remèd. E m tout kote tout lè. Tout kote nan tout peyi a nèt tout lè. E m pa pè. Ok. Jodi a pa la, pou n fini, jodi a pa la pèp la non. Nou konnen komisè Muscadin li pa. Li pa yon moun ki lokal tou senpleman, li pa nasyonal sèlman, li vin entènasyonal. Komisè Muscadin kanpe travay oubyen li kontinye? Li kontinye ap batay. Li kontinye ap batay kont tout nèg ki di bandi, tout nèg ki gen zam, tout nèg k ap teworize popilasyon an. Yon nèg k a toujou teworize popilasyon an nan lòt depatman. Men jiridiksyon pa m nan Gran Sid la non. Menm Okay, wè m bon nèg vye, ou di ou se bandi, ou gen zam, w ap teworize popilasyon an. M ap debake, m pral avè w nan nèt. Sa vle di menm Okay tou ou kontwole? Tout kote. Tout kote nan peyi a nèt, tout kote nan gran sid la. Si demen maten yo redi, yo di men Pribòk gon baz gang nan sid map debake, map debake e m gen mwayen pou yo. E se si map vini, map rantre, map fè sa map fè a, lè m prale pèsonn pap ka bare m. E kisa sa pa vle di e komisè gouvènman Okal la k pa fè travay li ki fè w pral mete bouch la a epi pral mete men la devan. M pa di sa, m pa di sa, m pa di sa. Sa vle di kote bandi an ye ou ka mete men sou li? Jakmèl map rive sou li, Okay map rive sou li, Lewogàn map rive sou li, Gran Gwav, Ti Gwav, Jeremi map rive sou li. Ay nèg yo se bandi yo ye, yo gen zam, yap vòlè trele diri, yap detounen trele gaz, yo anpeche kamyon pase, ee nou mèt fè konfyans, avan lontan nèg sa yo pap egziste ankò, e yo kòmanse pa la ankò ok. Sen Gadi Miagane nan se yon jiridiksyon ki klin aktyèlman? Safe, safe, safe, sa m di l, popilasyon an ka di l, e tout moun nèt nan peyi a ka di l. Nip lan se simityè nèg yo, e gran sid la se simityè pou nèg yo tou ok. Onivo de la jistis kòman sa ye? O nivo de la industri tout bagay byen, tout bagay anfòm, asiz nou ap mache, pakèt ap fonksyone, tout bagay byen. Ou gen yon mesaj popilasyon kap gade w la? Map di yo kontinye rele m, kontinye ban m enfòmasyon, di m ki bò gang yo ye pou m mache pran yo. Paske m gen mwayen pou sa. Mèsi komisè Muscadin, se te yon plezi. Mwen ki remèsye w. Bravo komisè Muscadin. Men ekoute sa fè ri antouka. Muscadin sèl ou menm ou konprann ou te kapab vin Pòtoprens? Ou vin pran gaz san nèg pa di w anyen? Écoutez, même si je vais mettre ça au conditionnel, il y aurait une certaine complicité, ok Muscadin! Paske ou wè sa w ap fè nan Nip la la a, l ap un peu difficile pou w fè l nan Pòtoprens, paske Pòtoprens c'est un peu plus vaste. Èske nou konprann? Zòn kote w te ye a, Muscadin, m panse ke gon moun ki kontwole l. E ou pale a moun nan. Ou mande feu vert. Eske ou konprann? E se sak fè, jounen jodi a la, nou menm pèp ayisyen fòk nou trè entelijan. Poze tèt nou kestyon. Konbyen bandi ki pa nan baz Izo, ki pa nan baz Ti Lapli, Muscadin touye? sou wout la. Poze tèt nou kesyon sa a wi. Poze tèt nou kesyon an. M panse ke nou ka pa renmen jan danaliz sa paske depi nou renmen yon moun nan peyi Dayiti, nou pa vle yo fè ankenn analiz de moun sa a ki kapab petèt pòte atent sou pèsonalite l. Men ekoute, se la demokrasi. On peut dire ce qu'on veut Imajine nou nou renmen RL prod men gen yon pakèt moun ki konn vin sou chanèl la k ap joure manman RL prod Men sa pa fè anyen se la demokrasi Se la libète de pawòl Èske n konprann? Se analiz sa pou nou fè Ou wè depi s on nèg Izo yo manyen l Depi s on nèg Ti Lapli ou wè yo manyen l Sa ka rive Muscadin touye lòt bandi lòt gwoup Bal a pa piblik. Sa ka rive tou, lè l jwenn avè yo, li arete yo, epi sa sarèt la. Men, poze tèt nou kesyon pou n wè depi lè Muscadin ap frape nan nip la la a, kiyès ki plis viktim nan bandi yo si se pa nèg Izo ak nèg Ti Lapli? Brèf, ban m pase nan lòt dosye. M ap chavire sou Jimmy Cherizier alyas Barbecue. M pa fin twò renmen bagay L'ONU ap fè a. ap pran rezolisyon pou bay kont Babekyou patati patata. Preval te gen yon teyorèm nan politik li a ki di ke yo di swa w depoze lèzam obyen w al nan prizon oubyen w al nan simetyè. Se sa. Bon jounen jodi a la a mwen menm m bat bravo pou Babekyou paske a chak Desizyon ki pran nan l'ONU, se non Barbecue ki site, sa vin mete yon epolèt anplis sou zèpòl Barbecue. Kounye a G9 pa yon structure de gang ankò, figurez-vous bien ke G9 la se yon parti politik. Aussi simple que ça. Tankou jan konfrè nou Kesnel Dorlean toujou di sa, Osi biza ke sa kab parèt, F lan se yon pati politik kounya. Paske ou wè loni a ap reyini pou kapab pran sanksyon kont chèf zye nèf. Babekyou, mwen m toujou di w sa frè m. Yo se pouvwa yo mete nan men w, pran pouvwa w, kale kò w. Kale kò w brother, kale kò w. Ou wè lòt semèn nan la, ou kab mache san zam. Paske se pouvwa w y ap ranfòse. Eske nou kompren. En tout ka ma brotounen sou euh, vot ki te fet euh, vendredi an. E pi na va genyon lide. Le projet de résolution a recueilli 15 voix pour. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité en tant que résolution 2653. 15 manm pèmanan Konsèy Sekirite Nasyonzini an vote jodi vandredi 21 oktòb sa a linanimite sou yon rezolisyon ki mande pou yo mete fen imedyatman ak zak vyolans ak aktivite kriminèl ann Ayiti epi enpoze sanksyon sou yon lidè gang pwisan ki se Jimmy Cherizier ki gen ti non jwèt li Barbecue. Lèzetazini ak Meksik ki te ekri rezolisyon 10 paj la te ranvwaye vòt la mèkredi pase yon jan pou yo kapab revize tèks la yon jan tou pou yo jwenn plis sipò nan men 15 manm konsèy sa yo ki vote jodi a. Nan tèks final rezolisyon an, yo elimine referans ki te fèt sou apèl 7 oktòb la ke Konsèy Minis ayisyen yo ansanm avèk Ariel Henry te fè pou mande Nasyonzini voye yon fòs militè entènasyonal pou kwape zak vyolans yo nan peyi a epi soulaje kriz imanitè a. Yo retire tou demand ki te fèt nan lèt 8 oktòb sa ke Sekretè Jeneral Nasyonzini an Antonio Guterres te ekri voye bay Konsèy la kote ke l te mande opsyon pou yon fòs militè vin ede Polis Nasyonal Dayiti a konbat vyolans gang yo. Men gen yon dezyèm rezolisyon ke yo te fin travay sou li yè jedi a, ki mande rezoud epi konbat pwoblèm vyolans lan ann Ayiti. Rezolisyon sa ap otorize yon fòs entènasyonal vin ede amelyore sekirite nan peyi a. Anbasadè ameriken an Linda Thomas-Greenfield te di lendi pase ke misyon sa pa yon misyon Nasyonzini e misyon sa dwe limite pou yon tan. Epitou misyon sa ta dwe dirije pa yon peyi patnè ke li pa spesifye e ki ta gen yon manda pou sèvi ak fòs militè si sa ta nesesè. Men yo poko vote sou dezyèm rezolisyon sa a. Andedan rezolisyon sa a ke yo vote jodi a, vandredi 21 oktòb, se sanksyon ke li mande pou yo pran e ladann yo site non yon sèl ayisyen, Jimmy Barbecue Cherizier, ki alatèt gang ki bloke tèminal gaz Varreux a, Jimmy Cherizier, n ap raple w, yon ansyen polisye ki se chèf alyans gang G9 fanmi e alye yo, ki ta dwe frape ak yon entèdiksyon pou l pa vwayaje, y ap friz epi jele byen ke l ta genyen yo, epi y ap mete anbago zam sou li, sepandan. Rezolisyon an etabli tou yon komite andedan Konsèy Sekirite a ki pral enpoze sanksyon sou lòt moun ak gwoup ayisyen ki ta enplike nan fè aksyon ki menase lapè, sekirite oswa estabilite nan peyi a. Sanksyon sa yo vize sitwayen ki enplike nan aktivite kriminèl, vyolans ak trafik zam. abi dwa moun epi ki ta kreye obstak pou livrezon èd nan peyi a. Rezolisyon Nasyonzini an eksprime yon grav enkyetid konsènan nivo ekstrèmeman wo nan vyolans gang yo ak lòt aktivite kriminèl. Rezolisyon sa tou ankouraje tout aktè politik yo pou yo ta angaje yo nan yon negosyasyon pou simonte kriz la epi pèmèt eleksyon lejislatif ak prezidansyèl yo fèt osito ke sitiyasyon sekirite lokal la ta pèmèt li. Avèk siksè, lè negosyasyon ki an pèmi son adopsyon a linanimite. Pou voa Kreyòl nan New York, Valerio Saint-Louis. Antouka sa te pase nan mikwo konfrè nou yo nan voa Kreyòl. N ap fini avèk yon ti videyo. Alò, se pa yon ti videyo paske sa dire anviwon 7 minit e kèlke segond. Se aprè la konferans de près prezante pa Moïse Jean Charles, tèlman gen militan mesye, mwen menm m toujou di peyi sa genlè l pa va vanse. Wè tout moun sa yo gen anpil nan yo la kap kouri dèyè Moïse Jean Charles yo bezwen aktivite tou wi paske pèp la nan pa bon pèp la nan grangou sa vle di peyi sa son peyi ki chaje ak problèm lè yon nèg militan li pa militan kòmsi nan sans lap milite bò kote yon nèg pou yo rive ansanm non men li militan pou pòch li tou paske ou imajine w nèg la tande yon dimanche Moïse pral prezante konferans pou laprès ebyen fòl fon vini paske sa ka rive ke lakay pa bon. Quel pays? An nou swiv. Sak sot fèt la, se yon altènativ peyi a. Se nou tout ki kanpe dèyè l. E yon sèl bagay n ap mande pou sa fèt nan yon delè ki trè rezonab. Li pa ka pran pi tan ankò paske Ayiti ap soufri. E m mande tout nasyon an kanpe dèyè sa. Paske se li menm ki pou nou. Oke? E m di popilasyon an, li pa gen pou l men li bezwen yon altènativ. Jodi a nou di ayibobo, ayibobo pou pèp ayisyen e nou wè pèp ayisyen li di li pap pap bay, li pap met ajenou e lap goumen jiskobou. E nou kwè jodi a se yon siyal nou voye ba oligachi a, se yon siyal nou voye ba moun kap sipòte Ariel Henry yo pou nou di apatide jodi a sak pase andan Le Plaza Se raseta e nou kwè yo pral pran nan de konsyans paske pèp la bezwen al lekòl plis ke bezwen al lekòl, pèp la bezwen sante, li bezwen mwayen pou l viv enben jodi a peyi a paka fèmen ankò se fini, se fini apati jodi a nou kwè ekip Ariel la yo gen yon grenn bagay pou yo fè apati de jodi a se ale rale kò yo pou konsèy de tranzisyon an antre e nou di gen de tèt nou wè yo chwazi antre komisyon de tranzisyon nou pa gen pwoblèm non men nou di popilasyon an nou pa gen pwoblèm avè yo men nou pral veye yo. Gen de moun, m pa vle site, laprès lan nen nou gen non yo. Men nou menm, angaje milite k ap fè politik, ki anndan geto a, e nou di nèg, nou di komisyon sa, byenvni. Men, pandan nou di byenvni, nou pral veye l. Paske jodi a, pa gen moun ki pral bay moun fè bè sou tèt popilasyon. Pa gen moun ki pral danse sou moun ki mouri nan geto. Pa gen moun ki pral danse sou sila ki pran prizon yo. Pa gen moun ki pral danse sou sila ki pi pòv yo, ki pi malere yo. Se vre sa nou di! Ayibobo, pèp ayisyen! Ayibobo komisyon an, popilasyon nou di yo a pati de jodi a, je nou kale sou moun sa yo yo site la ki fè pati komisyon tranzisyon an, non pa m se Jera, e militan angaje, kòdonatè oganizasyon OMJPC, Mouvman dè Jèn Pwogresis Ayibobo, mèsi laprès.